Bonjou bonswa tout moun jodi a se 29 Novanm 2022 m kontan ansanm avè n nan moman pou m prezante n efektivman tout pwen ki pral fè aktyalite a pou jounen jodi a Augustin Dinardo ki gen 23 lane ki se timoun Sen Michèl de Latalay, jwenn arestasyon l paske l te nan konplo pou rekidnape yon timoun ki gen 8 an ki rele Brahon. Aksyon sa pase nan Kwadèboukè nan fen mwa doktòb la. Malgre paran yo te bay anpil kòb, men sa pa anpeche mesye yo touye pitit la pou jiska prezan y ap chèche l, pèsòn moun pa ka konn ki kote yo fè avè l. Genyen Kolonèl Himmler Rébu ki fè pledwaye sou sa, Mande otorite ayisyèn yo prese prese pou fè swivi ak sa Kanada fè kote l mete anpil sanksyon sou do plizyè otorite nan peyi m, kolonèl la twouve ke li nesesè, enpòtan pou peyi Dayiti pran sanksyon epi mete kanpe lwen moun sa yo ki gen non yo tranpe nan zak briganday. Medam, Mesye, anpil pwen ak lòt ankò pral fè esansyèl aktyalite a pou jounen jodi a Epitou tou pre palè nasyonal la la a ansanm avè nou nan figi nou an lapolis touye 2 gwo bandi ki ta pe eseye fè yon kidnaping sou popilasyon an. Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Edmond Bocchit ki kontinye pou fè yon pledwaye eben pou deplwayeman yon fòs etranje eben o nivo de peyi dayiti li di ke fòs etranjè la li menm li ap posib eben anbasadè ayisyen an ozetazini Edmond Bocchit kontinye e fè pledwaye e pou deplwaman yon fòs etranjè e pou kapab konbat gang ame yo nan peyi Dayiti e sitiyasyon sekirite peyi a li riske e poul kapab vin anpire e si pa gen yon entèvansyon militè e selon mesye Bouchit ki konfye enfòmasyon sa avèk jounal Reuters e kominote entènasyonal la li dwe voye yon fòs de frap an Ayiti pou kapab afwonte gwoup gang yo menm si ke lapolis nasyonal li menm li mete yon fen nan blokaj tèminal petwolye de Vare ki pwovoke yon kriz imanitè nan peyi a, ebyen se deklarasyon sa ansyen minis afè etranjè la fè jounen lendi 28 novanb 2022 a se a lanbasad Dayiti a Washington. Ebyen konsèy sekirite lonian diskite an oktòb pou kapab voye twoup pou kapab afwonte gwoup gang yo men se pwopozisyon sa a ki resevwa peu a datansyon depi ke lapolis CMD repran kontwòl tèminal Varreux an nan mwad novanm la ebyen a deplore Edmond Beauzil Edmond Beauchit ebyen ki ap soulinye ke deblokaj didi tèminal ebyen l pa pote solisyon ansanm avèk pwoblèm yo. Gang yo kontinye ap etann yo sou teritwa a la san laprezans entènasyonal pou kapab ede nou afwonte ansanm avèk yo, ebyen sitiyasyon an li menm li ap vini pi konplike, pi grav, e deklarasyon anbasadè Dayiti a Ozetazini li fè. Ebyen fòs etranjè la, a-t-il dit, devrait soutenir la police nationale, e twoup la li menm li dwe founi paske li menm li frape, e yo fon apèl, sa n ta rele on E kowalisyon e byen Volontè pou Ayiti, gouvènman ki dirije pa Mesye Ariel Henry a, e li menm ki te solisite an oktòb dènye entèvansyon fòs militè pou kapab fè fas avèk kriz imanitè ki ap sevi peyi a, e byen plis pase yon mwa aprè pa gen anyen ki fèt e yo pako janm voye fòs la, e byen antretan. Kanada avèk Etazini yo menm yo adopte sanksyon kont aktè politik ayisyen yo ki selon li menm ebyen fini e pap fini ansanm avèk gang ame yo nan peyi Dayiti ebyen jan ke Edmond Beaugile Edmond Beauchit li menm li di li ebyen jounen jodi a fòk kominote entènasyonal la li menm e li kapab di yon mo poul konnen kisa ke li menm li ap fè ansanm avèk Ayiti paske n konnen tanzantan se Kanada Yo di k t ap pran l, gen de lè tou yo di se yon lòt. N ap toujou rete nan menm kad dosye sa a, ebyen nou prale onivo de bò zòn palè nasyonal, ebyen lapolis li menm li fè yon gwo operasyon la a kote ke genyen bandi ki tonbe nan blòk palè nasyonal, ebyen sanble ke se yon machin yo t ap swiv, ebyen yo tou mete bagay nan men yo, si ke bon imaj la se yon imaj ki chokant men lè w gade prè. Nou modifye l. Wi, lò. Se imaj sa n ap gade la a medam mesye, Se 2 bandi sa yo, sa pa fè two lontan ki tonbe tou prè palè nasyonal. Men nou oblije kamoufle imaj la pou kapab wè paske nou konnen nou gen yon piblik ki ekstrèmman vizyèl, Pradel, men jan nou di l, yo apèn tonbe la. 2 towo sa yo. Wi, 2 towo sa yo menm yo apèn tonbe se blòk palè nasyonal. Mezanmi malgre ke lontan ou ta wè ke ayisyen wè gen moun k ap mouri yo ta kite, bandi sa yo menm yo pa bezwen konn afè w paske e mesye yo menm yo pa wè yo se kòb ke yo menm yo bezwen fè ebyen yo pa bezwen konnen si yo pral mouri nap toujou rete nan menm kad dosye sa yo nou prale o nivo de lajistis nan peyi dayiti gen yon otorite jidisyè yo akize ki ap pran lajan pou libere enkilpe ebyen rezo nasyonal de defans de dwa zimen yo denonse yon tantativ de liberasyon de 2 prizime asasen pa. Sibstiti komisè nan pakè Pòtoprens la, Mesye Jeanty Souvenir, An efè, rnddh li egzije yon ouvèti yon ankèt sou konpòtman e paketye sa a. Ebyen, nan dat 28 novanm 2022, enkasere a la prizon sivil de Pòtoprens pou mèt sou e la pèsòn de Gabriel François, 86 zan, Amos Edmond e son fils Signaly Edmond, yo menm, yo te vle pou yo kapab obteni liberasyon yo avèk lajan. An efè, sibtite komisè gouvènman Jean Ti Souvenir li afime, e selon rnddh, ke li menm li te ekstrè e nan selil yo 2 enkulpe sa yo pou kapab konfime prezans yo o nivo de penitansye nasyonal, ebyen fo teorik, ebyen se sa ke òganizasyon de defans dè dwa zilyen li menm li di. An efè, paketye a ki òdone le 11 novanm 2022, liberasyon yo aprè li menm li te fin tande yo menm jou a, se sa ke Rezo Nasyonal de Defans Dwa Zimen enben komisè Jean Ti Souvni ki li menm ki ap fè mach a pyè enben swit ansanm avèk twal sa k pwovoke pa dosye sa nan pakè kapital la enben se sa ke rnddh-MI di. Òganizasyon an enfòme ke komisè Souvni li anpoche 10 mil dola ameriken pou l kapab fasilite delajisman de 2. prezime asasen. Ebyen sòm sa a ki te anpòte o majistra pa Yvon Edmond, frère d'Amos Edmond, epi tonton li Signaly Edmond, se e sa ke rnddh li menm li fè nan kad rapò yo. Ebyen sou baz konsta sa yo, Réseau National de Défense des Droits Humains, ebyen, Ayisyen yo menm yo rekòmande avèk Ministè Lajistis e Sekirite Piblik pou yo kapab ouvè yon ankèt sou konpòtman Komisè Jean Ti Souvenir eben nan tantativ liberasyon enkilpe sa yo Amos Edmond e Signoly Edmond. Nou panse ke fò nou chache foto Komisè Jean Ti Souvenir pou nou menm nou kapab konnen oubyen e pou ke jounalis yo al poze l kesyon kòman fè li menm li fè ap libere bandi Nap do ke mesye yo pi renmen libere bandi ke yo libere lot moun paske se la ke yo menm yo sanse ap fè kob. Nap prale direkteman nan kad enfomasyon yo ebyen nou konnen ke genyen afè lekol tipa tipa ebyen nap do ke o nivo de senmak ebyen lekol tipa tipa li menm ki komanse la ebyen nap do la plipa etablisman skolè yo te ouvè pot yo nan senmak an depi de menas e de sèten endividi ebyen n ap di w ke direktè lekòl prive e piblik ebyen an grann pati pòt lekòl yo te ouvè nan site Nisasaje a jounen lendi 28 novanm 2022 a ebyen repriz aktivite skolè yo ki efektye an depi de menas ki te pwofere pa. endividi e sou rezo sosyo yo ebyen e selon konsta ke nou menm nou kapab fè genyen e plizyè etablisman skolè ebyen kote ke te genyen elèv lekòl ki te gen inifòm yo ebyen yo te pran chemen lekòl nan yon anbyans de konvivyalite epi de retwouvay ebyen majorite nan yo menm yo te akonpanye de paran yo epi pwòch yo ki yo menm yo te pran pa nan mès tradisyonèl, mès Sentespri ki te dewoule nan pawas presbiteral kote ke yo menm yo te pale de satisfaksyon ke yo genyen, gen kire pawas presbitè la Watson. Son Lwi, e ki li menm ki tap se ki te selebrant prensipal seremoni relijye sa, ebyen nan omeli sikonstans sa li felisite diferan aktè nan sistèm edikatif la ki yo menm ki konprann nesesite pou pèmèt avèk timoun yo retounen nan sal de klas, ebyen soulinyan ke ledikasyon dan tout sosyete li konstitye yon baz de devlopman, ebyen malgre sa gen anpil jèn gason e fi ki yo menm yo se avni peyi a e trè byento ebyen se yo menm ki pral ranplase nou ebyen se sa ke yo menm yo te di ebyen malgre ke nou konnen genyen anpil paran ki gen pwoblèm pwoblèm ekonomik ebyen yo pa konnen kòman direktè lekòl yo pral fè eske yo menm yap pran yon ti pasyans paske nou konnen ke moun yo pa genyen lajan nan minit sa yo ke nou menm nap pale ebyen se anpil difikilte menm o nivo de bank yo. Fok mwen diw ke Jimmy pot bank yo femen paske yo paka resevwa lajan e lem di paka resevwa yo pa gen lajan pou yo menm yo kapab bay on kliyan si kliyan li menm li vin chache lajanl ebyen l pap gen chans poul jwenn li ebyen se anpil anpil difikilte Men eske eske a se moman la pou dyaspora kap tande nou la si yap voye yon kòb bay fanmi yo eske se pa ta preferab ke yo voye l dirèkteman nan mezon transfè an menm ke nou konnen yap pèdi yon ti bagay kanmenm prè de l? Wi m panse ke se sa paske gen anpil moun yo oblije voye l pa mezon transfè paske si w voye l lontan nan bank la yo te konn ba w 100 dola. Ebyen jodia ou pa kapab jwenn paske kòb la li menm li sanse pa rantre. Ebyen nap avanse nan menm kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a kote ke nou prale rann nou rapido presto o nivo de Gonayiv site endepandans la ebyen Gonayiv kote ke nou prale poun di w kòman ke sitiyasyon li menm li ye nou konnen gen anpil ka de vyòl ki genyen ebyen o nivo de Gonayiv genyen. Gwo preyokipasyon li di li genyen ebyen fason otorite dominikèn yo ap depòte konpatriyòt ayisyen yo sitou timoun e piti yo ebyen pou kapab vin mete yo sou fwontyè a e prezidan òganizasyon an pastè Absès Daxeus ki li menm li kritike e prezidan dominiken an Luis Abinader ebyen ki daprè et même dénoncer avec euh, toutes ses forces le racisme du gouvernement dominicain, côté UAP déporté et déporter s'il vous plaît, sans respecter aucune norme, sans respecter aucune convention, de façon yo pu déporter Ayisyen, sitou timoun yo, e sesi malgre lentèvansyon di Wo Komisarya dè Nasyon Zini, Mesye ou ankò Prezidan Abinadèl, li prale tèt dwat, O Mun, M ap presize pou laprès ke anviwon 4 mil timoun depòte an Repiblik Dominikèn san paran yo. E sa a, silvouplè, nou ka imajine ki pwoblèm sa kreye. Depòtasyon Ayisyen pa bann ak pa pakèt otorite dominikèn yo ap fè nan dènye jou sila yo, san konte lòt gwo mezi nan zafè imigrasyon gouvènman dominiken an pran, genyen gwo konsekans nan mitan popilasyon ayisyèn nan ki deja ap travèse yon moman difisil nan listwa l. Daprè temwanyaj kèk sitwayen ayisyen Lavwadlamerik te rankontre jodi mèkredi 16 novanm 2022 a, ki pa te vle vwa yo ak imaj yo anrejistre nan laprès e k ap mennen aktivite yo sou fwontyè ayisyano-dominikèn nan nan zòn Wanament Dahabon, se chak jou otorite dominikèn yo depòte Ayisyen. Depòtasyon sa yo fèt anpil fwa byen ta nan aswè ak anpil move trètman. N ap siyale, nou pa te tèlman remake prezans otorite ayisyèn yo oswa yon strikti leta ki sou plas pou akeyi imigran ayisyen yo. Sinon, Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon, oem, ki bay yo manje, akeyi yo, e bay yo frè transpò lè sa nesesè. Jwenn chif ofisyèl sou kantite Ayisyen yo depòte nan dènye jou sila yo ki soti an Repiblik Dominikèn parèt difisil e menm prèske enposib bò kote otorite ayisyèn yo ki pa vrèman genyen yon kontwòl sou sa. Sepandan, seri depòtasyon sila yo ap rapousib, kote jous kounye a, Se bal yap simen sou nou, nou fin kraze site solèy, nou pa fin kraze dèlma, nou pa gen zam, nou pa chimè, nou di mèsi leta, Ariel Henry se nan ki sa w lage nou wi. Mèsi Mèsi lavi pou mwen menm pou 1 son pwofesyonèl. Pou de, m s on komèsant e an menm tan m aprann men m pa gen yon peyi. Pou de, si Ann te ban m pou pi piti se 2000 goud m ta prale vizite m ak tout paspò. Li ban m 5000 goud.